Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Gen yon kategori de moun, m preske pa janm site nou nan emisyon an. E m pa salye yo tou. Sorry, Paske m panse ke se t ap ilizwa si m fè tout yon ane ap fè emisyon epi moun sa yo m pa janm salye yo. Lèzanfan! Wè lèzanfan paske sè Jan la, sè kategori de pèsòn la yo adore tande nou. Paske m rive yon kote epi san ke m pa rann mwen kont, pandan ke y ap tande yon emisyon epi jingle la lanse, epi gen yon timoun katran ki la wi, timoun nan di, Bonjou, bonswa la famiy, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Epi. yo renmen konklizyon an tou eh un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanel sila e bon antouka sa fè du byen e lè se konsa antouka big up ak tout timoun ki renmen chanel sila se parti pour les infos 3 dosye pour vous men twazyèm nan parèt un peu chokan paske se yon bagay ki kapab pwovoke eh anpil kòman m ta kapab di sa. krent, anpil enkyetid lakay anpil ayisyen paske yo anonse la a anpil moun pral mouri e pa milyon e le pwoblèm se ke pa gen ankenn dat ki retni pou sa n ta kapab rele pwofesi sila. An n vanse rapidman genyen 2 pèsòn ki yo menm kidnape sa se pase yèswa onivo de Nazon. E pandan moun sa yo nan machin yo, yo pral achte yon ti kichòy, ebyen, mari e fam, le mec il s'appelle Rolf, la fille c'est Dane, ebyen, yo anlve yo dans la soirée e maten an la, en signe de protestation, moun ki abite nan zòn nan yo menm, yo erije barikad de pneus enflammés, justement pou kapab eksprime ral bòl yo pa rapò ak sa ki pase a, e se nan sans sa nou menm nap kite w wè kèlke zimaj. e kote moun yo ap di ben se pa nòmal paske sè jan la yo abite nan zòn nan depi dè zane e moun sa yo se egzanp yo ye ben poukwa se jan de moun sa yo y ap kidnape nan peyi a e koute e regade an menm tan. Nou menm ki la a, lè m vini sot Founaye pita, m ap jwenn yo anlve madanm pa m paske yo gendwa pa jwenn mwen. Oubyen yo pran m nan lari a tou. Sa pa fezab mèt la. Kisa nou ye la nou ye nan yon katye? Malere nou ye menn. Hein? 22 zan nan yon katye menn, pou jounen jodi a la a, se sou yon do kay n ap dòmi menn. Gad yon peyi. Hein menn? Sa, lè yo pran misye, sa yo pral fè avè l? A kilè egzakteman kidnaping nan te fèt? Monchè, yè swa, mwen menm te nan Nayl, lè m vini maten an la, kòm dabitid nou toujou chita la, paske m konnen l pa pral travay mwen menm la, men, anyen, ki djòb? M vye machin k anba mouda m, sa pa pou li non menm. Men nèg la gen de timoun la, m ap m ap fè 500 dola, m chanje la, m achte yon pate, ba yo chak la epi m la wi menm. Mwen menm madanm pa m oblije kite l la pou lavi l. Nap mande men sa nou bezwen nou bezwen liberasyon moun yo ou konprann paske moun yo pa gen kòb menn moun yo pa gen kòb men kounya la aktyèlman la men ti moun yo ap kriye ti moun yo pa gen anyen ti moun yo pa gen kòb menn mesye degaje gade sa nou ka fè pou moun yo nou pa ka fè ba yo konsa gade ti moun yo pa gen kòb menn pa gen anyen menn se nou kap fè tèt la. Tande kisa map di, mpap di anyen deplis non baz, depi maten map pale la jiska prezan nou poko gen oken oken nouvèl de sitwayen avèk tout madanm li menn, nou oblije kanpe, yè swa anviwon de 9 dizè menn, nèg yo anlve nèg la nan lari menn, yon vye machin, nan machin pa pou nèg la, si se pou machin nan yo kidnape nèg la, ke nèg yo kenbe machin nan, konpayi a vin chèche machin nan, lage nèg la ban nou menn, nèg la tout madanm kite de timoun la menn, mdi w sa deja, mwen menm se w parèy nèg la m ye la. Si yo pa libere misye ban nou jodi a la, kòman nasyon pral ye daprè ou menm? Fò w vire dèyè w la bro. Tout sa yo se abitan di katye yo ye baz. Se abitan di men se nan menm lakou yo se pa dega? Mwen menm se vwazen. E pa moun ki vin nazo non nèg sa yo pitit nazo soti vayan vini nan selimèn wi menm. Nou tout la mwen menm se bwè elko selimèn nou ye menm. Si m vini la m jwenn yo pran misye. Epi talè m vini sa m pral jwenn mwen menm? Yon jou de sa, ebyen te genyen yon sitiyasyon panik nan Fermat kote ke nan aprè midi 25 janvye 2022 an, nèg sou moto pase yo wouze moun nan zòn nan, gen yon mò epi genyen 2 moun ki blese, moun sa yo te transpòte yo durjans sou kabann lopital pou kapab al resevwa swen men ekoute dan laprè midi du 26. Anpil inite nan Lapolis Nasyonal Dayiti yo menm deplwaye sou plas pou kapab al boukle zòn nan. Fò n di ke nan dènye tan sa yo mezanmi, bat men ankouraje chen. Nou ta kapab di Lapolis, menm si an kèlke sòt genyen yon seri de pwopagann nan imaj yo wi men Lapolis fè kanmenm. Si w ap bay yon nòt, aparaman ou ta kapab di 5 sur 10, paske tanzantan ou tande lapolis fè yon arestasyon, tanzantan ou tande genyen yon alye, yon gwoup de gang ki tonbe, tanzantan ou tande yon seri de bagay. Men ekoute, lapolis ap fè ti efò l. Ebyen fò n di ke se nan sans sa a genyen yon pwòch. Vitelom ki ta tonbe moi je mets ça au conditionnel donk vitelom petèt la pale poul di si se proch li men ekoute yo idantifye tip sa kòm proch vitelom li gon non k rele ti jeff men non misye se jeff prezante kòm chofè de vitelom youn nan prensipal alye gang 400 mawozo alò vitelom se youn nan prensipal alye 400 mawozo son non se jefferson joseph anpil moun konnenl sou non ti jeff. Ebyen lapolis touche misye, misye tonbe la. Ebyen sa pase nan jounen mèkredi an. Epi lapolis an menm tan li pwosede ak arestasyon yon sèten de Fritz Gerald Ricardo, misye se mekanisyen gwoup la. Alò fò n di ke se yon estrikti byen òganize paske nèg yo gen medsen, yo gen mekanisyen, yo gen chofè, bon tèt chaje wi la. Bon! Jan nou te anonse yo, li genyen yon sòt de pwofesi, m ta kapab di, ki poko viral sou rezo sosyo. Men pwofesi sa a, franchman li fè pè, paske se yn dam, je ne sais pas si se yon ayisyèn oubyen yon lòt nasyon, men dam sa a, li toujou genyen sa n ta kapab rele yon pa an avan sou sa k pral pase nan peyi Dayiti kòm katastwòf. Li te wè Tranblemandtè, li te genyen yon vizyon sou lamò prezidan Jovenel Moïse, li te gen yon vizyon sou sa k pase nan gran Sid lan, katastwòf lan, Okap ki pral pran dife. Donk aparaman tout sa ki pral pase, fi sa li toujou anonse l. Men li di malerezman Ayisyen yo pa janm mete sa l di yo an aplikasyon. Li pran lapawòl pou l di ke gen yon dènye Mesaj li pote pou Ayiti. Se pa jan de moun ki nan pwofesi isi yo tankou sè Lora non k ap pale an bleng bleng paske fi sa jan m ap gade l la la se yon moun ki kiltive e fi sa dou ke li annafè avèk kòman m ta kapab rele sa lèzanj oubyen lèzespri enfèno. Li di ke lè espri sa yo ap frape donk moun ki nan vodou pa ka kanpe. Donk m pa bezwen di w, sa vle di bagay yo pral rèd. Men ekoute, li anonse ke pral genyen yon tranbleman de tè ki ap 100 fwa plis ke sa k te pase an 2010 lan e moun pral mouri pa milyon. M pa bay enfòmasyon pou m fè moun afole men atansyon, genyen anpil bagay yo konn anonse sou Ayiti, yo konn rive. Un maximum de prekosyon. E lè w fin tande videyo sa, wa di m kisa w panse. Peuple de Haïti bonjour. C'est très précis. Ça fait maintenant 2019, 2020, 2021. Je vous ai dit que vous allez subir un tremblement de terre. Vous m'avez pas cru. Vous l'avez vu. Je vous ai dit encore que Jovenel allait mourir. Vous m'avez dit non, il est mort. Je vous ai dit encore qu'un autre tremblement de terre allait se faire. Vous m'avez pris pour une folle. Ça s'est fait encore. Je vous ai dit à nouveau qu'il ne faut pas rester près de la mer, l'eau va monter. Vous n'avez pas écouté, vous m'avez traité de folle. Ça c'est fait. Je vous ai dit un mois avant que le feu allait s'abattre sur l'île d'Haïti. Un mois après, jour pour jour, au Cap Haïtien, dans le nord, ça a pris feu. Le même jour, sur un live, je vous ai dit, et sur un poste aussi, je vous ai dit, que c'est pas seulement le nord qui allait prendre le feu. Trois jours après, ou cinq jours après, c'était dans le sud. Et je vous ai encore dit que c'est pas fini, le feu allait continuer. Trois semaines après, Port-au-Prince, à Crissois, pendant que j'étais en Russie, je vous ai dit qu'un tremblement de terre allait arriver il y aurait des morts par millions. Et il va avoir un tsunami. Les vagues, l'eau va monter entre 4 et 8 mètres de haut. Vous m'avez pas cru. Vous voyez le petit tremblement de terre que vous avez eu là aujourd'hui, le 24 janvier. Ça, c'est rien. Ça me fait de la peine pour vous. Mais le plus gros est à venir. En mois de novembre, je vous ai dit, à partir du 27 octobre jusqu'au 10 juin, au 12 juin, faites très attention à vos vies. Vous n'avez pas cru. Je vous ai dit de ne pas sortir telle date, telle date, à telle heure, parce que la ville de Gonaïve allait chauffer. Vous m'avez pas écouté. Et à la date précise, à l'heure précise, les naïfs, ça s'est passé. Maintenant, peuple haïtien, je viens vous dire, pour la dernière fois, pour la dernière fois, je vous dis, après le tremblement de terre d'aujourd'hui, là, d'aujourd'hui 24 janvier, je vais vous dire une dernière chose. Après, je ne parlerai plus jamais de Haïti. Plus jamais de Haïti. Après le tremblement de terre qui s'est passé aujourd'hui, là, attendez-vous à subir le tremblement de terre jamais connu dans le monde. Parce que ça va dépasser magnitude 8. Et là, il va avoir des, morts par millions. Vous voyez le tremblement de terre de 2010 Ça va être 100 fois pire que ça. Je vous ai dit. Moi, je vais dans les forces... Ok C'est dans les forces infernales que je vais. Hein, pour prendre mes informations, moi. Ouais. Appelez-moi diabolique, démoniaque, comme vous pouvez. Vous écoutez les bandes de... Je ne sais pas quoi en Haïti, qui vous dit que c'est la sirène qui est montée. C'est pas vrai. Il n'y a pas de sirène qui est montée. La sirène n'est pas encore en Haïti. Ça, je signe derrière. L'entité qui arrive droit sur la terre, droit sur Haïti, c'est la gorgone en personne et les léviathans. Ouais. Ouais. pas pas qui vit à Haïti. Ce sont les Léviathans qui vont lessiver Haïti. C'est la gorgone elle-même. Et n'oubliez pas, E4 est en route pour Haïti. Plusieurs d'entre vous dans le vaudou là, vous n'avez pas assez de force pour lutter contre les forces infernales. Je vous le garantis. Vous avez eu votre indépendance, vous avez oublié vos ancêtres. Même pas allumé de bougie pour eux. Et puis là, les forces infernales arrivent sur vous et vous pensez que c'est le vaudou qui va vous sauver. Le vaudou n'a pas de force devant les forces infernales. Non. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans le vaudou. Je suis avec les esprits infernaux. Il y a des choses que je sais que, que vous ne saurez jamais. Vous écoutez les gens en costume qui vont faire des beaux parleurs dans des émissions, vous dire comme ça, oh oui, Haïti en 2022, ça va commencer à changer, ça va couler douce. Pas vrai, c'est mensonge. Mensonge. Ces cabalistes-là, ces francs-maçons-là, sont des menteurs. On vous ment. Je vous dis la vérité. Et vous ne m'avez jamais cru. Eh bien, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je vous le dis. Préparez-vous. Ça me fait très très mal pour vous. Oui. Parce que vous allez mourir par millions. Et croyez-moi, ça me fait de la peine. Mais vous ne voulez pas me croire. Eh bien, vous allez payer le prix. Vous pouvez me détester, vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en tape. Ce qui doit arriver va arriver. Je vous ai dit, je ne vous ai jamais menti. À chaque fois que je dis que quelque chose va arriver, c'est arrivé. Là, c'est la dernière fois que je viens vous prévenir. La dernière, la dernière et la dernière fois je viens vous prévenir.